Pataje yon enfòmasyon avèk yon moun ki nan bezwen, ebyen se ede tèt pa w. Paske lè yon moun ki pwòch ou ki t ap mal pase oubyen ki t ap mennen yon tren de vi ki te mizerab soti ladan l, li bon pou ou tou. Paske dèfwa ou te ka voye mil dola ba li. Ou voye 2000 dola ba li, men depi gon travay, ou pa voye l ankò, w ap ede yon lòt moun. Menm li menm, l ap ede w ede lòt moun tou. Medam mesye, se nan optik sa nou pote emisyon an pou ou, puiske nouvèl la tonbe, enfòmasyon anvayi nou, e ou menm tou, m kwè w tande son an. Ebyen peyi Etazini ebyen deja rezève 35 mil viza pou moun ki bezwen travay Etazini. Kòman pou w rive antre nan pwogram nan? Kòman ou kapab fè demand pou w jwenn viza a? Eske si m gen yon moun lòtbò li kapab fè demand lan pou mwen? Èske, si m sou rezidans, m kapab fè demand lan epi m jwenn li? Piske nou konnen, depi yon moun sou rezidans, peyi Etazini pa ba w viza. Ebyen, rete la, nou pote tout detay yo pou ou, pa fatige w. Nou pote tout enfòmasyon yo nan yon grenn videyo pou ou. E ou gen pou dewa abòne si w potko fè sa. Kòmante, pataje, like pou plis moun ka dekouvri videyo a. Konsa tou n ap ankouraje pou n chèche plis enfòmasyon pou ou e pou nou menm gade si nou ka fè w jwenn kontak kèk moun ebyen ki deja ladan l. Nou genyen kontak yon grenn moun ki nan bagay sa a depi an 2006. Nou an 2022. Sa vle di sa deja fè 16 an depi moun nan li menm lap fè bagay sila men nou poko ka mete w an kontak dirèk avèl sa pral depan nou fòk nou pale avèl avan epi pou n konnen èske l asèpte pou nou mete nimewo l oubyen èske l asèpte pou nou di kèk moun prive nou epi nou menm na pataje done yo avèl men nan moman map pale avèw la la m poko ka ba w kontak moun sa e atansyon Paske gen anpil raketè deyò a ki pral pwofite fè kòb sou tèt nou. Ok, fò nou trè trè trè trè atansyon. Gen anpil moun deyò a la ki pral pwofite, an pakèt nèg ki se raketè bò katedral ki pral pwofite fè dilatwa, pwofite fè kòb sou tèt nou avèk kesyon viza travay ke peyi Etazini ap bay kounya. Rete la, nou pral vini avèk tout detay pou ou. Medam mesye, bonjou si se nan maten, bonswa si se nan aprè midi, men sa depan de ki rejyon wap swiv nou nan moman an, si l maten pou ou pran bonjou, si l aprè midi pou ou pran bonswa. Rapid nap rantre nan emisyon an nan sijè prensipal nou ki se viza ke peyi Etazini ap bay. Peyi Etazini di ke lap bay 35 mil viza. Men viza sa yo se pa viza tourist. Sa vle di se pa yon viza kote ou pral depanse kòb. Se viza travay. Sa vle di moun ki pral fè kòb. Anpil moun ap poze tèt yo kesyon. Kisa yo dwe konn fè? Sa vle di, èske yo dwe gen diplòm pou yo antre nan pwogram nan? M ap di w non. Paske genyen travay pou w al fè ou oblije gen yon diplòm, se si. Men genyen ou pa oblije gen yon diplòm. Piske genyen travay jaden tou. Ou pa oblije yon agwonòm nonpli. pou ranpli kritè pou al travay nan jaden Etazini. Sa se yon pwen. Men gon lòt pwen, anpil moun ap mande, eske si w sou rezidans, eske ou ka fè demand viza a? N ap di w wi. Menm si rezidans ou ta soti demen, menm si rezidans ou ap soti apre demen, ou ka toujou fè demand Viza travay la. Rezidans p ap anpeche ou jwenn viza travay la. Twazyèm pwen, Èske si manman m, si papa m, si yon frè, si yon sè, si yon kouzen, si yon kouzin, si yon zanmi, si madanm mwen, si pitit mwen ap viv nan peyi Etazini, Eske yo menm yo ka fè demand viza travay la pou mwen? N ap di w non. Malerezman, non. Men, yo kapab ede w. Koute byen wi. Mete aksan sou chak sa m di la. Men, yo kapab ede w. Kòman yo ka ede w? Yo ka ede w lè. Yo ap travay nan yon konpayi oubyen nan yon antrepriz si w vle epi yo gade kòman yo kapab mande antrepriz kote oubyen konpayi kote y ap travay la pou fè yon petisyon pou ou. Sa vle di defini yon kontra pou ou epi fè demann petisyon an. Kounye a la a, se sou non konpayi an oubyen se sou non antrepriz la. Demach yo ap fèt. Se pa sou non ni manman, ni papa, ni kouzen, ni kouzin, ni tonton, ni tontin, ni tantin, ni e pitit. Tout demach yo, se konpayi an k ap fè yo. Se antrepriz la. Se vre, fanmi an li menm, li pase, piske l ap travay nan antrepriz la, li gen dwa mande moun yo pou yo gade kòman yo kapab ede l nan sans sa a. Ou tande, se nan nivo sa yon fanmi ka ede w. Men, pa etone si yo mande sipò pou yon moun laba. Paske, si w an Ayiti, yo ka toujou mande w sipò yon moun ki isi Etazini. Lè sa a, moun sa a, y ap bezwen tout enfòmasyon sou li, epi pou ranpli kondisyon yo. Sa a se yonn nan pwen anpil moun dwe konnen. Pa mete nan tèt ou paske ou gen yon tonton lòt bò pou w di a, y ap bay viza travay, tonton an te ka fè m jwenn li. Non, li pa fasil jan w panse a. Ok? Li pa fasil jan w panse a. Bon, li te pi fasil lontan paske lontan gen anpil kesyon yo pa t konn poze w. Men kounye a gen anpil kesyon yo vin poze w. Pa kouri mete nan tèt ou depi ou fè demand lan, sa vle di ou deja gen viza. Non. Li gen refi tou wi. Humm visa sa gen refi tou ok gen kesyon yo pral pozew sou tou pral nan jaden mezanmi ou pral travay nan jaden gen kesyon yo pral pozew pou wè eske son moun ki gon minimòm nan sak rele plantasyon hein eske son moun ki gon minimòm nan sal dil pral fè a se sak fè gen òganizasyon ki baw seminè sa vle di ki fè fòmasyon pou ou avan. Ou al nan anbasad la pou yo apwouve viza w la oubyen pou yo ba w refi a. Malerezman m pa ka ban nou non òganizasyon yo, malerezman tou m poko ka di nou men kiyès pou n fè konfyans. Paske m pa vle antre nan yon lojik pou m di men ki moun pou n fè konfyans epi pou moun panse se kòb pa m m bezwen fè. Èske w wè kote m ye? Mwen m jis bezwen pataje enfòmasyon avè nou. Ok Ebyen fòm di nou Nan 35 mil viza peyi etazini ap bay yo viza travay yo Ebyen genyen 11 mil 500 ki disponib pou 3 peyi sa yo Ki se ayiti gwatemala salvadò Tande byen wi genyen 11 mil 500 viza travay ke peyi Etazini rezève pou 3 peyi sa yo ki se Ayiti, Gwatemala, Salvadò. Men fò m di nou, viza sa a ki rele H-2B oubyen H-2B anpil moun rele l konsa, ebyen yo kòmanse bay li soti premye avril 2022 sa a pou l ap rive oubyen l ap bout oubyen tanmen, sa depan de ki kreyòl ou pale, 30 septanbre 2022 k ap vini la a. Nou tande? Li kòmanse premyè avril 2022 a k sot pase la a, epi l ap tanmen 30 septanbre 2022 k ap vini la a, medam mesye. Mwen m ap toujou di nou, fò n trè pridan! Paske depi enfòmasyon annik tonbe konsa, anpil raketè pral gen ajans, anpil raketè pral gen òganizasyon, anpil raketè deja pral gen gwo kontak, di yo ka fè w benefisye yonn nan viza yo. Fò nou trè pridan pou yo pa manje de grenn je nan tèt nou. Nou konn ak ki pèp nou annafè. Nou konn pèp ayisyen an pap dòmi, se kòmsi tout ayisyen fè spesyalite yo. Devan katedral, bò DGI. Ou konprann? Paske yo, yo tout gen kontak. Ayisyen an gen dwa poko menm vwayaje epi l di w lè fò w vwayaje wi. Ou pa konn sa? Ayisyen an poko vwayaje non, epi l ap esplike w men kòman e, Florida ye wi. L ap di w men kòman lè w rive e, Tampa, men kisa pou w fè wi. Paske ayisyen an poko menm gon paspò. Ayisyen an poko menm konn ki kote. Humm anbasad la ye epi sa w tande a lap di w monchè e lè w rive an anbasad la men ki kesyon yap poze w men devan ki konsil ou ka ale fò n trè pridan m pa vle pou nap chèche dlo pou nou bwè epi kounye a yap mande nou dlo pou nou benyen fòk nou trè pridan abòne si nou potko fè sa nap tounen ak kèk lòt videyo an ka devolisyon pou viza travèy la nap kwaze yon lòt lè.